Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Site solèy a lekout. Nap pwofite salye tout moun nan site solèy. Paske m chaje avèk zanmi nan site solèy. Bon pou sekirite yo m pap bay non yo men map salye tout moun ki zanmi m nan site solèy e tout moun ki renmen RL prod tou nan site solèy. Alò se parti pou votre emisyon. Jis avan nou antre danble nan batay ki genyen o nivo de site solèy. Ebyen. Endividi ame kidnape nèg sa yo sou yon machin yo te y. Ravisè yo mande yon kantite lajan pou kapab libere 2 frè sa yo. Nou pa okouran de sòm ke yo mande a men ekoute selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ebyen kantite a anpil. Fòk nou di ke se yon kouzen otaj yo ki yo menm kontakte sit an liy. Vantbèf Enfo pou kapab pèmèt ke enfòmasyon sa li difize sou rezo sosyo. 2 frè yo viktim nan komin Gresye nan depatman Lwès vè 5 è de laprèmidi kote ke yo ta prann yo nan Pòtoprens. Yo te abò yon veyikil prive. Ebyen jan n di w li, ravisè yo mande. on fòt sòm darjan pou kapab libere moun sa yo. Men se dezolasyon total pa bò kote fanmi moun sa yo ebyen ki fè konnen yo pa genyen anyen pou yo kapab bay. Ben ekoute, le kidnaping sa toujou ap frape pòt kay anpil moun nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens la. Pa bliye m di nou, Laplèn ebyen. Bagay sa a se monè kourant. Te gen yon ti tan la a, se te nòt bès pou le kidnaping men on a kòm lenpresyon a chak moman, bon, bagay la, l ap moute de tanzantan. N ap kite dosye sila a, annatandan n ap mande mesye yo konpasyon souple paske lafanmi. El Naria, Site Solèy. Dènye emisyon m fè sou Site Solèy m kwè ke li te konsakre ak kesyon politik pou youn kapab kontwole lòt atravè var, sètadi yon post de kontwol e ki byen sekirize. Se se kon apèl var. Ebyen, nou konnen se dènye tan, nan dènye jou sa yo la, genyen anpil bagay o nivo de Site Solèy. Men jistavan M al ba nou detay pa rapò ak batay ki genyen nan Site Solèy pou Kwele la paske dèfwa menm lè ou pa tande ankenn enfòmasyon gen ti bagay tou piti. E lè w tande sa vle di bagay la anpil. Ebyen gen yon sitwayen m kwè se toujou o nivo de Site Solèy nan zòn Plenn nan ebyen misye pèdi lavi l. Kòman misye pèdi lavi l? Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, misye, je kwak son non se Junior. Li menm te nan baz la men, sa se enfòmasyon ki rive jwenn nou an, pou yon kòb ki mal separe, misye pa t menm la. Alò, misye nan yon baz e misye pa t la, ebyen, yo fè madanm misye rele li sou telefòn. Lè misye vini, vini misye vini, se ba l yo pase l pou kòb lan. Madanm ni vole sou li. Se toujou jès sa yo wi pwòch yo fè. Sa vle di, pou kapab, ta kapab desann furè mesye yo pandan y ap vide bal sou jenn gason sila a, ebyen madanm nan pran 2 bal, youn nan vant, youn nan ponyèt. Èske nou konprann sa k ap pase nan peyi a? Gen yon seri de aksyon k ap pase, yon seri de bagay izole, ebyen sa yo bay anpil lapèrèz. Chak jou se moun kap tonbe nan peyi sa. Ou imajine w kòm si yon dil ki mal fèt, le typ il n'était pas présent men puisque li nan baz la, yo voye rele l, epi vini l vini, ba l. Donk men kòman yon sitwayen pèdi lavi l, e men kòman madanm ni tou li menm li resevwa 2 bal. Bon! Batay nan Site Solèy. Map remonte depi 5 jou avek nou paske te genyen anpil bagay o nivo de la site. Depi w tande batay nan site soley ebyen se toujou 2 gwoup ki yo menm kap frape kòn yo. Gen moun kap mande men ki nouvèl mwen genyen sou Ti Watson? Pad news. Franchman pad news paske mwen chache tout kote mwen pa genyen ankenn enfòmasyon. Se sur ke li pa fè ale retour nan zòn ke. li te ye a. Bon! Dènyeman la a, nou sòm le 29 out 2021, genyen de twa nèg nan baz Gabriel ki yo menm ap antre sòti nan blòk kote nèg Sourit yo ye a. Sourit ansanm avèk Koupe. Se de nèg sa yo ki chèf nan Fontenn. Ki sa k pase? Gen yon gwoup nèg pou Gabriel, nèg sa yo fè yon iripsyon nan zòn nan. Men ekoute, silans total! Epi gwoup rival la fè kòmsi li bese lè gad. Yo pretann ke yo pa p batay. Epi nèg yo antre nan zòn nan, nèg Gabriel yo y ap pale avèk moun, y ap di ben ekoute on nè pa veni isi pou vou fè di mal, nou vini nou mèt konprann ke pa gen anyen k ap fèt. Ebyen fò m di nou ke nèg sourit yo, nèg ki kontwole baz sila yo abrite yo Ansanm avèk nèg koupe yo, y ap kontwole nèg yo. Epi pandan nèg yo ap vire, sa w tande a la, bal pete. Nèg Gabriyèl yo nan O! Ebyen, nan kan Gabo a, daprè enfòmasyon yo, gen 2 jwè ki yo menm ta pèdi lavi yo. E genyen plizyè blese. Enfòmasyon ki rive jwenn nou, sèke gen nèg k ap kouri a trip yo nan men. Hum! E Baz rival la, nèg Fontèn yo, aparaman, ta kapab gen kèlke blesu, men trè leje paske genyen nèg yo se bal ki rifle yo. Ebyen, Gabriyèl, lòm stratejik, li ta pral fè yon kout plim, daprè tout enfòmasyon yo. N ap salye mesye Geto Enfo yo. Eske kout kreyon sa pral mòde? Pa bliye, se yon history map ba nou, an dat du 29 août 2021. Kout kreyon an se ke li fè nèg li yo pase dwat sou boulva ameriken epi lòt gwoup lan pou pase anba mango. Men atansyon, sou rit Celui qui controle la zone, ebyen ansanm avèk koupe, ebyen nèg sa yo. Yal tann yo nan rout ak general koupe epi neg tè nwa yo gentan pase al manyen gabo sou kote rout ki mennen nan Iparoè a. Se poum di nou ke kout kreyon sa li pat mòde men pa bliye depi ou di Gabriel ou di Yska se 2 neg kap batay avek anpil estrateji. Sa se pase an dat du 29 ebyen yè le 4 septanbre 2021 batay ankò pi rèd nan site solèy. Pa bliye nèg yo pran nouvèl ke Matyas pran bal, ebyen nèg yo pote boure pi rèd. Ebyen bal t ap pase agòch adwat e anpil moun te plonje nan enkyetid total. Genyen enfòmasyon ki fè kwè gen moun ki t ap pase nan kamyonèt ki ta sanse pran bal la. Men pa genyen moun ki t ap sikile ki yo menm pèdi lavi yo. Enfòmasyon ta fè kwè nan kan Gabriel la, ta genyen des blessés, il y aurait peut-être un mort. Bon bref, men fò n di ke genyen yon batay sou tèren, men genyen yon batay pou kapab kontwole tèritwa w tou. Kòman batay sa fèt? Nèg Gabriel yo konnen yo menm yo genyen anpil va, ebyen, Genyen yon var nèg je nèf yo, les soldats de Boston, ki yo menm al mete m kwè se nan yon otèl ki tou pre Babette, otèl ki pa fonksyone kwa, paske se otèl ke l te ye, ebyen nèg yo mete var yo a pi wo. Kounya la yo vin domine. Nèg Gabo yo. E fò m di nou gen anpil strateji ki ap devlope pou kapab un peu plus haut. Paske pa bliye, tout otan ou dans les hauteurs, ou domine adversaire la. Sa vle di ki sa? Sa vle di yon konfwontasyon m ta kapab di kò a kò, yon konfwontasyon stratejik paske lè nèg a plase var li, li gen kontwòl ou, ebyen lè l tire, donk sa vle di li kapab rive jwenn ou. Men lè ou menm ou anba, Nèg a sou tèt ou, ou kou ou gentan wè siperyorite a kote l ye. Bon brèf, se pou m di nou ke la batay a Site Solèy sa dat. A wè. Men, fò m di nou ke jan bagay yo ye jounen jodi a la, Site Solèy te toujou gen batay. Anpil lòt kote te toujou gen batay. Men gen anpil lòt kote jounen jodi a la ki pouri. E m ap mande, pa egzanp lè w pran yon zòn tankou Site Solèy, ki lè batay ap fini nan zòn sa? An n serye. Gen je pèp, gen je nèf. De gwoup sa yo toujou ap batay. E pa bliye menm lè w wè anndan bastyon Site Solèy la pa ta gen tire ankò, men lòt kote yo kapab toujou gen tire. Yon sèl jan pou Site Solèy ta rive genyen lapè, se je pèp ki ta dwe antann li avèk je nèf. Men kwak sa, ou pap fin fye lapè sa paske nèg yo tanzantan yo pase lapè a anba pye. Se sak genyen pou kwè ye la a, batay Var, batay pou kapab kontwole lòt rejyon, ekoute bagay yo rèd. Kounye a map fè yon ti pale avèk les bandes armées. M ta renmen mande mesye silvouplè, èske nap kite lekòl la ouvè? Paske se la m ye, se la fanmi m ye, se la pitit mwen ye. Donk, èske jan bagay sa ye la a, yon nèg ka al riske voye pitit ou lekòl nan klima sa a? Nenpòt lè yon lòbèy pete. M ap fè yon apèl an dirèk avèk Babekyou, mesye Bèlè yo, mesye Lasalin, mesye Site Solèy yo, Matyas, Iska, Gabriyèl, egalman Tayson. M ap fè yon apèl presan anvè tout nèg 400 mawozo yo, chen an nan kwa dè misyon, pou m mande nou, èske, silvouplè, nou pa ta ka kite lekòl la ouvè 21? Èske, silvouplè, lè nou pral pase alaksyon, nou pa ta fè mesaj la sikile pou paran yo pa voye pitit yo lekòl paske lè gen yon bagay ki rive, Pa gen ankenn kote moun ka al pote plent, paske se nou menm ki senyè de gè, men m ap mande nou yon ti pitye, yon ti konpasyon, bay lekòl la yon chans. Lanmò san jou! Tout moun wè sa k ap pase nan Kwadèboukè. Lapopilasyon èlè teworize. Menm lè ou vle bay moun yo konfyans, men ekoute, lefètke gon seri de zòn ou vin pran sou kontwòl ou, Moun yo pa t konn wè de nèg ame, y ap pran yon bon ti tan avan pou yo aksepte klima de tèrè sila. Tande sa m di a wi, klima de tèrè. Men, se pa tèlman sa ki grav, se lè batay yo. Ou imajine w, daprè enfòmasyon ke nou kapab fè konfyans, nan batay ki te gen Tòsèl la, yon ti bebe simwa pèdi lavi l. Vous êtes père, monsieur. Vous avez des enfants également. E anpil nan nou marye, nou gen madanm, nou gen yon fwaye. Kòman nou santi nou lè pa egzanp nou fin pase yon kote n ap batay swa a lòt bandi parèy nou, epi n ap batay avèk lapolis, epi aprè l w ap tande dega yo, ou tande bebe mouri, lòt moun mouri. Se moun ki nan popilasyon an ki pèdi lavi yo. M ta renmen mande nou kòman n santi nou. Nèg k ap batay pou tèritwa. Se pa jodi a n ap batay. Men ofèt, kisa sa itil? An retou. M ta renmen nou di m ke kisa sa itil paske lè n rive yon kote nou pale avèk popilasyon an nou ba l konfyans men èske nou santi ke jan moun yo ap viv lan se byen paske sa konn rive lapolis vin nan yon zòn li fè yon operasyon epi sa w tande a la tout moun nan zòn nan oblije kouri kite zòn nan paske yo kapab mete nan tèt yo ke nou pral konprann ke se moun nan zòn nan ki bay enfòmasyon. Sa vle di bagay la vreman difisil vivre dans ce pays se yon lanfer anfas men mesye tanpri apel sa m swete ke li antre nan zorey nou tanpri bay pep la yon chans paske m pa kwe moun yo kapab anko moun yo pa kapab antouka merci la famille kom toujou yon maximum de komantè yon maximum de partaj mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travay epi apre kes kon di a la prochen.